sou Senatè Moïse Jean Charles ke yo te voye al ansasinen l, sou Killick e sou plizyè lòt militan ki viktim pandan momwa mobilizasyon 17 oktòb la. Ke tout moun sa yo ki te fè zak sa yo sou militan ou sou Senatè Moïse Jean Charles la, m kwè fòk yo swiv moun sa yo. Yon sèl bagay nou di tout sa w fè li pral swiv yo. E tout moun t ap gade parapò yon. M pa ka di si se Simon yo ye. Gen nèg ki abiye de gang, avèk inifòm lapolis sou li, kote ke yon senatè ki kanpe yon kote, ke malgre pou ta sipòte l, ke pou ta ba l sekou, se menm ou menm ankò ki lage gaz sou li, ki sòti pou ta ansasine l. Yon sèl bagay nou di, kòm poko gen lajistis nan peyi a, jou ap gen lajistis nan peyi a pou yo pousuiv tout nèg sa yo ki fè jan de zak sa yo. N ap pati sou mobilizasyon. Nou di lendi k ap, nou di vandredi k ap 21, 21 oktòb, Mobilizasyon, manifestasyon kap genyen lan tout kwen peyi a, lan 10 depatman peyi a, ke lan tout sit yo yap toujou kenbe menm jan ankò. Tout kote n konnen ki kote ke jiska mentnan yo pral devan bini demen 21 an, ke tout kote gen mobilizasyon yo, en, Site Solèy, Bèlè, Lasalin, Tokyo, Dèlma 2, Nazon, Kriswa, tout zòn sa yo zòn sit yo, 75, Petyonvil, nap toujou kenbe menm sit sa yo pou demen si Dye kap 21 an. N ap gen lendi k ap 24. Nou konnen jou lendi k ap 24 la, se jou Nasyonzini. Ke se yon kokennchenn manifestasyon pral genyen k ap menm jan jwen ak 17 la. Ke devan mini, ke n ap tann tout popilasyon an. Ke menm sit sa yo ap kenbe toujou. Se Nazon, Tokyo, Kafou Awopò, Petyonvil, 75, Kafou Rezistans, Channmas, tout kote sa lye de rezistans sa yo, n ap toujou gen menm fwaye rezistans sa yo k ap kanpe lan mobilizasyon sa. E mobilizasyon sa k ap genyen, n ap di pèp la se menm jan toujou. Mobilizasyon sa yo nou te kenbe pou nou kenbe yo menm jan toujou paske jou kap 24 la nou konnen se jou Nasyonzini fòk nou sòti nan lari a avèk tout sa n gen asyèt nou gode nou tout sa ke yo kenbe yo nan an otaj ensekirite lavi chè kidnaping kap ranvaje peyi a kote lekòl Ariel Henry kenbe lekòl lekòl paka ouvè nou wè jodi a menm nèg ki te rele Généus la ou tande l te di ke nou te enpeche lekòl ouvè ou wè misye al nan Nasyonzini ke l moutre se gang nou yo ki enpeche lekòl ouvè Ke nou montre se Ariel Henry ki pou debake l, ki pou kite peyi a, ke pou lavi ka reprann nan peyi a, pou tout aktivite ka reprann. Paske tout otan Ariel Henry, kòm gang ki kenbe peyi a an otaj, ke misye pa vle popilasyon an evakye avèk okipasyon yo, enben pèp la di ke fòk Ariel debake ou ke debarase avèk Ariel Henry anndan peyi a. Menm jan Core Group te mete Ariel Henry, yo te fè yon tweet, ke nou wè jodi a la, yo pa ka pote Ariel ankò, paske Ariel son. M ka di respè figi nou sou w de sou w anblè sou w fatra ke nou ka di nou mete nou mete nou mete gaz sou li pou n boule l ke l fini paske lè w pran yon ti paveni tankou Ariel Henry lè w pran yon krakè lè w pran yon moun fou tankou Ariel Henry kote w sa w wè k ap dirije yon peyi lè w pran w pran lè w pran sante piblik mesye si n ap gade gade yon granmoun w ap gade kote yon peyi mèt la sa w ap gade pa gen san pa gen swen pa gen sante gade sa k ap pase yon sèl bagay nou di yo menm jan ke yo te mete l la nou mande misye Dènye dat tarif ou la, nou baw weekend nan, se retire pye w, si w pa retire pye w, sa w pran nan peyi a se pa w. E nou mande tout dirijan politik yo, frè m yo, met tèt nou ansann pou nou jwenn yon konsansis nan weekend nan, paske pèp la fè prèske yon mwa l ap goumen, men fòk nou jwenn yon antant, paske pa gen youn ki te tire ni manman ni papa, men mesye, se ayisyen nou ye, fò n chita sou yon tab pou n jwenn yon solisyon, paske nan sitiyasyon pèp la ye la jodi a, Ariel Henry pa gen ankenn ret ankò, si n kenbe se nou kenbe Ariel Henry. Yon sèl bagay nou mande dirijan politik yo, Pèp la ban nou weekend nan la pou n jwenn yon altènativ. Si n pa jwenn yon altènativ, bagay la pral vire kont nou e l ap fatal pou nou. Yon sèl bagay, mobilizasyon jeneral sou tout teritwa peyi a, se fèmen peyi a lendi si Dye vle, jiskase Ariel Henry kòm gang, kòm vòlè, kòm kidnapè, jodi a avèk tout kitèl ki kidnap yon peyi an otaj, jodi a avèk blan meriken, Lafrans, Kanada, Lèzetazini ki kenbe peyi an otaj. E moun sa yo, si yo pa vle debarase yo avèk peyi a, Etazini, Yon sèl bagay peyi a pa byen manman w li pa byen papa w la France peyi a pa byen manman w li pa byen papa w Canada peyi a pa byen manman w li pa byen papa w Kogou peyi a pa byen manman w pase lè Dessalines tap goumen pou endepandans nou lè sa se te esklav nou te ye nou pat vle nou te demann endepandans nou jodi a pandan ke pèp la vle viv nou enpeche pèp la viv yon sèl bagay batay la Genyen kesyon represyon k ap fèt sou anpil militan nan plizyè depatman, tantativ dasasina ki fèt sou Moïse, sou Killy, sou anpil lòt kapab ki nan goumen an. E li gen ladan l kesyon. Lèt ki al jwenn Ab Almagro ke laprès genyen la a, e apèl la solidarite ke nou fè a tout pèp, a tout entelektyèl angaje, nobèl lapè, tout militan ki te nasyonalis ki konprann ke jounen jodi a nou dwe goumen pou ke nou gen yon mond kote nou ka gen tan pou moun, e Ayiti fè pati de mond sa a, nou mande yo pote solidarite konkrèt A nou menm li konn pou bon genyen dadi yon apèl ki ap jwenn yo e genyen apre midi an yon lèt tou louvri ki pa jwenn Guterres sou kesyon dadi tantativ yap fè pou kite peyi an puiske demen yap gen pou yo reyini sou Ayiti e sou kesyon rekonstrikipasyon an. Dezyèm bagay k ap genyen, se kesyon mobilizasyon an ki dwe rapousuiv e entansifye e kote n ap voye yon kout chapo bay tout popilasyon an ki leve kanpe malgre difikilte yo deside kontinye goumen jiskaske nou yo jwenn bout Ariel e kanpe yon gouvènman avèk de moun onèt ki ka pote satisfaksyon a revandikasyon nou. Tout dabò, n ap yon kout chapo bay tout militan nan 4 kwen peyi an, tout militan eksepte pou lòtbò dlo ki angaje nan goumen. E le 17 oktòb la, te gen aktivite de mobilizasyon nan tout peyi an. E pa sèlman nan peyi an, andeyò peyi an, anpil peyi nan Amerik Latin nan. Anpil peyi an Ewòp te òganize de aktivite mobilizasyon an soub solidarite avèk Ayiti, e dyaspora a tou te òganize plizyè aktivite mobilizasyon nan jou asasinay Papa Desalin nan. E nou menm nan espas Leve Kanpe Pou Yon Endepandans Yon Peyi Tou Nèf, nou apresye sa e nou konstate ke, Peyi an toujou an mòd mobilizasyon e ke pèp la pa deside fè bak malgre difikilte yo. E n ap di l, nan sans sa a, n ap genyen aktivite mobilizasyon k ap fèt nou espas la apiye mobilizasyon k ap fèt demen devan minu e 24 oktòb ki se jounen Nasyonzini tout peyi an nèt ap mobilize e nan Pòtoprens N ap pran direksyon minuit pou ke nou al denonse ansanm de dega, ansanm de krim Loni, Meriken, Kò Gwoup fè kont pèp Ayisyen jounen jodi an ki fè ke nou la kote nou ye la a. Kidonk, nou panse ke jounen jodi an, peyi a nan sitiyasyon difisil ki mande aske tout pitit peyi a ki kwè nan peyi a, kole zepòl Pou rapidman n soti kote kote nou ye la a. E nan sans sa a, nou di ke okipasyon ke Ariel ak ekip konze li yo, plis Guterres, e merite ap eseye mangonmen la a, sa pa ap pase e sa pa dwe pase. E se poutèt sa, jounen jodi an, menm nan espas mobilizasyon, nan espas pou leve kanpe pou yon lòt endepandans, yon peyi tou nèf, nou mande aktè politik yo, mete de kote tout enterè mesken yo pou ke rapidman yo jwenn yon sòti ki ale sans enterè pèp la. Sòti a vle di ki sa? 1. Fòk yon antant jwenn pou blan pa jwenn okenn pretèks pou di wi pa gen antant eksetera e ke y ap kontinye kenbe Ariel nan figi moun. Fòk in fwa ke aktè politik yo antann yo ba w garanti pa gen okenn pretèks ni pou okipasyon peyi a ni pou koze kenbe Ariel. Jou jodi an, pèp la dwe klere je l sou aktè yo pou mande yo sispann Dady mete an avan se tè resken yo lè gen peyi an ki Dady an danje ke gen nesesite pou ke nou mete tèt ansanm pou rive yon sòti ki pèmèt ke peyi an debloke e ke sa pèp la gen kòm revantikasyon fondamantal nou satisfè l. N ap fini pou n di ke. Nou konstate ke jou jodi an, genyen ki ta di tout yon konplo k ap fèt, gade se k ap rele diskou peyi an. E nan sans sa a, nou wè ke OEA gen tan reyini sou demann ilegal a Ariel la, y ap fè tantativ pou rive ta di mete peyi a sou bit okipasyon. Nan sans sa a, nou ekri plizyè lèt, gen yo nou ka jwenn Almagro ki e ke plizyè jounal deja pibliye, kote nou di Almagro ke nou etone wè avèk ki antouzyasm yo kouri anbrase e demann ilegal Ariel la e ke nou fè yo konnen ke Ariel pa gen ni tit, ni kalite, ni legalite, ni pro, li pa gen okenn pozisyon legal ki o, ki otorize l. mande fè yon sèl demann, yon sèl demann sou demann ilejitim e nou anonse tou ke gen de demach k ap fèt pou trennen Ariel devan lajistis pou zak de hot trayizwa ke l fè la lè l oze ekri pou mande ke militè etranje te debake Kòrisid. Lèt sa al jwenn deja Almagro e Ladan l, nou di ke sa n bezwen jodi an, se pa okipasyon. Nou bezwen yon komisyon dankèt endepandant ki dwe vin evalye ansanm dega ke loni fè la pandan plis pase ventan nan peyi a atravè plis ke dis misyon okipasyon ke l voye vin detwi ak koup li gen la. Donk nou mande ke komisyon sa monte le pli plis posib e ke yo vin analize ansanm de dega ki fèt yo, ansanm de krim ki fèt yo e pou jwenn reparasyon pou pèp nou ayisyen. Se sa nou mande, se pa okipasyon. Pèp ayisyen fè deja anpil esperyans nan okipasyon ki mete nou la a. E pi prè de nou, nou genyen m ta di Minista ki pote kolera, nou genyen BINUH ki federe gang ki mete peyi a kote li ye la a, nou genyen m ta di de esperyans negativ pa rapò kesyon okipasyon an, se poutèt sa nou di ke. Popilasyon an dwe kite mobilize kont kesyon okipasyon an e menm lè ke yo mete an sitiyasyon pou de moun, pa egzanp, ki abite Matisan, ki abite Pènye, ki oblije kite kay yo, wè ta ta konprann ke se yon bagay ki pral fèt lè blan debake a, paske yon sitiyasyon difisil. Sa. Skin la, gang yo, se kreyasyon, se fabrikasyon blan an, ti bagay ki pa sot ni ni fabrikasyon loni pou pou mete nou siyasyon pou nou rele blan ki met gang kap touye nou an pou rele l vin delivre nou. Donk nou konprann jwèt la e se pou tèt sa nou di tout mobilize e nou mande tout pitit peyi an Fòk nou fè ankò pou ke nou retire menas okipasyon an e nou konstwi peyi ke nou vle a lè n ap pouse do Ariel e kanpe ekip gouvènmantal ki ka pote repons a sa nou gen kòm revandikasyon fondamantal pou peyi a vin yon peyi kote moun ka viv tankou moun.